Kijan tout bagay mwen nèt? M gen majo Canada? M pa pral jwe Canada kounya manager m pap vle. Ok nap gentan pale nap gentan pale m al gade m pral monte sou Instagram nan la m pral fè kelke bagay mwen la mwen m verifye vre wi ok ok tout moun map fè n konnen paj mwen an verifye kounya. Paj Instagram mwen an verifye. Depi se fo paj, depi se, depi nou wè yon paj Instagram ekri nou, li pa verifye, kap mande n, kap fè bagay sa yo, epa atis mafya mond lan. Ap gen plizyè paj Instagram la, kap mande sou non m bagay sa yo, kap fè yon seri de zak. Paj atis mafya mond lan verifye. Non an chanje kounya wi. Ou tande? Yo verifye m kòm atis, Instagram verifye m kòm atis. Vye fatra, vye fatra ayisyen, epa tout non.